Sa gen zòrèy pou tande sak pral rive bay gwo kè sote peyi a anboulatcha moun nou pata panse nan vòl vòlò kidnaping touye moun e se yo kap manje bwè avè nou chak jou e se sa nou pata panse. Bonjou bonswa tout moun mwen kontan prezante n enfòmasyon sa yo sa n pa detwi pèsòn ni deranje oken moun Theriel Thelus jodi a kraze peyi a e wap sezi tande kilès ki nan gang e kantite atis yo kidnape Kilès ki te nan do tout bagay sa yo? Kite m di n tou nan kad komisyon wogatwa jij Walter Voltaire, dcpj arete 2 moun pou swadizan patisipasyon yo nan asasina prezidan Jovenel, li se Faustin Miradieu, ansyen sòlda chèf sekirite nan konpayi komèsyal lokal yo yo te arete pou patisipasyon l nan planifikasyon nan zak sa. Gen Emmanuel Louis enspektè polis divizyonè ki t ap travay nan komisarya Dèlma pandan yon fouy ki te fèt lakay li yo te konfiske plizyè objè yo jwenn sitou 3 lisans pou zam ki te sou non Senatè John Joel Joseph, rete la poko ale, enfòmasyon ak lòt sou detay yo se pou koulya la sou rezo enfòmasyon an se Sovia TV 83 siw poko fè sa sonje abòne ak chanèl la plis detay ak enfòmasyon ap vin jwenn ou san kè sote ni grate tèt. Ekoute. Lè kounya m rive map gade kiyès ki atè a, publiciste peyi a, Bagay sa a sezi. Bon, lè m pale bagay sa a, se ti gout dlo wi nèg ta al pran. Sexy? Sexy? Ou pa konn sexy ou menm? Si w pa konn sexy, e ben ou pa konn moun nan peyi a. Publiciste très connu. Sexy. Pandan m ap pale avè n la, Sexy misye pa fè piblisite ankò. Gen radyo ki konn rele misye wi pou anboche l. E misye tèlman son nèg kòmsi l konn sa l ap fè a, misye li toujou ap fè dè egzijans ekstra òdinè. Eben, enfòmasyon m genyen, depi mwa jiyè, misye gen lè ta al nan yon pwogram anba a nan vilaj, epi lè misye rive lotbò a, misye wè ba a yon ti kras wòz, misye gen lè pa vle retounen ankò deyò. Misye fon ti tan gran ravin, misye desann nan vilaj de Dye, yo bay misye fanm, yo bal kay, yo bal lajan, misye entegre baz la kounya yo bal zam. Pandan map pale avèn la Sexy, misye se yon manb aktif nan 5 segond vilaj de Dye nan gang Izo ap dirije. Sa di nèg yo, dayè nèg yo alèz, yo al boule kòb yo, nèg yo gen dwa jodi a ou la, demen Repiblik Dominikèn, aprè demen yo retounen, san pwoblèm, paske nèg yo itilize chapo swadizan atis, piblisist, animatè, rabòday, koni, Wap remake nan video izo a izo bare vizaj li medam yo fanm yo bare vizaj li misye pa bare vizaj li paske se atis peyi a li ye ebyen mwen vin di n jodi a misye pa sèlman atis peyi a li se kidnapè peyi a tou nou paka fè peyi a sa mesye ou imajine konbyen atis ki viktim anba men nèg sa yo ou imajine konbyen moun ki viktim Bon avan e gon bagay ki pase la banm sezi pi rèd se pandan map mennen ankèt sou Ed Glaze avèk Sexy m tande bagay sa eske n sonje m te pale n de Ti Kanada Ti Kanada pwisan kidnapè nan Gran Ravin ki nan anba nan baz Kiliboy ebyen tande non ta sanble map ankete sou sa men m gon enfòmasyon di klèman 3 nèg la polis te laga atè nan sou chandmas la ti kanal te ladanl m sezi bay sa wi yo dim nan 3 nèg ki te tonbe chandmas yo ti kanada te ladanl si e te vre men e tap yon gwo kou men ti kanada sa m te pale n de li a misye son nèg li gen dwa li ret nan baz la epi l di mesye m pral kidnape m pral pran tèl moun m pral leve tèl moun la e pa gen mank. E pa gen mank nan sa. Ou konprann? E pa gen mank. Sa vle di ke, e yo di m ke nan 3 nèg ki te tonbe chandmas la pou pote vida a tè a, Ti Kanada te ladan. Ti Kanada son pwisan kidnapè, gwo solda kiliboy. Si misye te tonbe, nou tap di beni swa letènèl. e map ankete son ti fanm misye gen leogane yon timoun 10 etan hein kòmanl rele ankò piskilin hein piskilin piskilin li rele wi hein yon timoun leogane ti fanm ti kanada se map te map ou wè timoun nan lari a kounya son bagay tèt chanje paske ou konnen paran demisyone pa gen mwayen dèyè ou tande son yon bagay kounya papa ap gwòs pitit fè jete eh pran de zen nan la repiblik m pa pale sou bagay sa yo. Tande byen wi. Ou pral wè nan fen ane a la gon pakèt djaz ki abityèlman al jwe an Ayiti pap kapab al evolye an Ayiti. Ou konn poukisa? Paske tout bòs djaz sa yo son seri de nèg aktyèlman la ki anba sanksyon peyi Etazini, peyi Kanada. Pami yo Rony Celestin, pami yo Hervé Foucand. Suivez mon regard. Eben, ekoute. M pral di w yon lòt bagay la, nou pral sezi toujou wi. Mwen di w ke plizyè moun yo kidnape nan rejyon metwopolitèn nan. Kiyès ki sou volan an kap rantre gran ravin Ed Lazarre kiyès misye ye animatè peyi a pa gen problèm poukisa video sa ta atire atansyon men poukisa m pral montre n kisa kòman travay TT a fèt depi m wè yon nèg ap ekspoze lajan sou rezo sosyal sa atire atansyon m poukisa. Eske n konnen premye fwa m ta pral fè fas ak lanmò san jou? M pral montre n kilè. Vin gade la a, lasosyete. Epi n a konprann travay TT a kisa l ye. Premye fwa m pral kwaze ak lanmò san jou se te la a. Misye te avèk yon chèf gang ki aktyèlman jiskaprezan misye ap bay pwoblèm nan ti mache, se misye te rele Ronald. Men kilè m ta pral kwaze ak lanmò san jou. Pou la premyè fwa, se premyè videyo nèg yo te fè soti, videyo amatè, kote yo chita, men Ronald, se misye t Ronald an, kriminèl de o ran, gen moun ki di misye te mouri, misye pa mouri. Lè sa lanmò sanjou, misye te jenn ti gason pi ba men misye men lanmò sanjou. A di l te fèk ap douko, l pot ko fin fò nan douko a. Nèg yo ap konte lajan sa yo, paske al epòk, nèg sa yo pot ko nan kidnaping, Nèg sa yo te konn ap detounen kamyon. A di lajan sa yo se lajan malere, se lajan machann, se lajan madan sarat nan men ou, lajan chofè kamyon yo ap konte la. Epi nèg sa yo di wè, yo wè pil lajan sa yo nan men yo, di sa yo ti pay monnen. Epi yo ap ri, yo di w se ti pay monnen. Sa di depi lè sa, depi m wè nèg k ap ekspoze lajan sou rezo sosyal, m sispèk. Paske mwen menm m pase vrèman anpil mizè pou m fè yon ti kòb. Si w on nèg ou pa nan bagay ki wrong, monchè m pap ba w manti, lajan avan w ekspoze l pou w ap fè yon seri de detay, gen anpil bagay ke w bezwen konprann. Sa vle di ke, depi, ou wè ki videyo m al gade pou m ka konpare avèk Ed Lazare, Ed Lazare, Depi lè sa a, m di sa atire atansyon m. Eben wi, sa a se Ronald ki se chèf gang Ti Mache, nèg sa se Toro Gwonde, lè nèg sa ap fè dans, fè fèt, se kout bal k ap pete lotbò a, se lajan yo t ap konte, lanmò san jou, kòm bòs, misye te la. Eben sa l atire atansyon m jisteman pou m ale sou videyo Ed Lazar la sou tiktok e misye pale men m pa vle m pa oblije fè n tande misye a se gon mizik k ap woule anba li Mentnan e pou m ale sou videyo Ed Lazar la a k ap konte pil lajan sa yo, wè se prèske menm biyè yo kap konte dividal lajan sa a, e misye di w wè se Laza, Ed Laza, li site non l wi ladan l, Ed Laza animatè peyi a, m te lage l sou paj sou kont Facebook mwen, kòm si pou li sa s on detay. Ebyen la sosyete ekoute, mwen vin di n, e se pa pou tèt ti videyo a sèlman non, hein, se paske mwen mennen ankèt mwen, Mwen di w men mesye sa ki rele Ed Lazare ke tout radyo an Ayiti ap pase misye, misye antre nan stidyo radyo avèk fasilite, dayè nan imaj wap gade la w pral wè gon imaj kote misye nan radyo Sky FM, sa di misye se animatè peyi an, men misye se yon gwo danje tou nan peyi an, e si dcpj dayè yo pa bezwen misye ase yo ta arete l yo libere l deja, sa di dcpj pa konn pa menn ankèt vre sou moun yo. Sa son evidans ke la polis pa mennen ankèt sou ankenn moun ke l arete vre. Paske l pa ka arete Ed Laza pou l libere l. Se TT k ap pale avè nou. Se pa pou ti videyo lajan sèlman non. E pa pou ti videyo misye Fayz Zo non. Misye mwen m konfime ke misye son kidnapè. paske plizyè moun yo kidnape nan rejyon metwopolitèn nan, se Ed Laza animatè peyi a ki kondwi machin nan ki ale avè l nan Gran Ravin. Yo rele m Theriel Thelus se fyè. Enben, efektiman vre Jimmy, nou kapab di, apre 17 mwa, nou wè, enben, dcpj, lapolis bò kote pa l, Yo kaptire, yo fè 2 arestasyon nan kad ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse a. Men anpil pale anpil ap fèt sou kesyon sa nan kad komisyon wogatwa jij Walter Voltaire. Dcpj pwosede avèk entèpelasyon 2 endividi pou enplikasyon prezime yo nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Tande byen, il s'agit de Faustin Miradieu, yon ansyen militè e chèf sekirite yon antrepriz komèsyal yo pa revele non l. Genyen. Yo arete Yo arete pou enplikasyon planifikasyon asasina prezidan Jovenel Moise, Emmanuel Louis, enspektè divizyonè polis afekte nan komisarya Dèlma, enben lò gen yon pèkizisyon ki te efektye lakay li, yo menm plizyè objè retwouve enben ki te konfiske. Notaman, gen 3 fèmi de Pòdam ki te sou non ansyen senatè John Joel Joseph egalman ki te arete nan kad dosye sa. N ap note gen yon efektif de 11 polisye ki aktivman rechèche nan afè sa swit avèk manda ki mete kont yo men pa jij enstriktè. Kounya, Anvan nou kapab antre nan lòt detay, ann gade kiyès nou ye. 1, Yon ansyen militè. Sa n vle pa di pou otan tout ansyen militè nan bagay louch. Gade byen, yon ansyen militè, enben yo pran yon ansyen militè. Enben, ansyen militè sa a, Dimi se pa yon ti mounn ki bon pwoblèm non, se paske li se chèf sekirite yon antrepriz komèsyal andan peyi a. Li se chèf sekirite yon antrepriz komèsyal andan peyi a. Kisa sa vle di? Ki antrepriz li ye, yo pa revele l, bay se sa m bezwen konnen. Paske si se chèf sekirite antrepriz. Eske antrepriz sa li menm li pa li pa pase pa ansyen militè sa, li bay kòb, li planifye avèk ansyen militè a, paske ansyen militè a nan kad eksperyans li, li ka pran eksperyans, ekspètiz ke li genyen pou ke asasina a fèt, men kounya la fò n ta gade tou ki antrepriz ki se chèf sekirite a e ki lyen antrepriz sa genyen nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sa enpòtan. Li enpòtan. Fòk nou ta konnen ki antrepriz sa ye. Paske si lapolis ap ban m detay la, ban m detay la byen. Èl ban m detay la byen, se chèf sekirite antrepriz, tèl antrepriz. Kounye a nou menm, nan kad ankèt pa nou, nou pral gade pou n wè, e, e, e, nan kad ankèt nou pral mennen, èske, e, a, antrepriz sa, èske chèf antrepriz sa, an palan de responsab antrepriz sa, èske l te nan opozisyon Fas avèk Prezidan Jovenel Moïse, si li te nan opozisyon, èske li te konn bay founi kòb atè a nan kad manifestasyon? Si li te konn bay kòb nan manifestasyon, enben, enben, ki diferans ki pral genyen si li konn bay kòb pou jete Prezidan? Enben, se pa kòb pou fè la bay pou asasinen Prezidan. Kounye a, menm youn nan pwoblèm ki la kounye a, se paske lapolis yo pa revele, enben, antrepriz la, misye chèf sektè. Nou pa di antrepriz misye a. Li nan pwogram men nou di fò n ta konn ki antrepriz, fò n ta konn konnen tou ki lyen e antrepriz la gen ak misye nan kad asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Dezyèm ka, n ap pale, li fin pale de ansyen militè a, sa gen anpil moun k ap mande ki non ansyen militè a, se Faustin Miradieu. Sa vle di ou menm ki te militè, ki te ansyen militè, ou ka konn non sa byen e ou petèt e pa ou gendwa pa premye ak misye ap komèt. Li pwale mete misye nan akademi, misye ap komèt bagay lous. Bon. Dayiti. Men, kounye a la, ann al gade dezyèm non an, ki se Emanyèl Lwi. Emanyèl Lwi se yon enspektè divizonè, tande byen, ki afekte nan komisarya Dèlma. Bon, kòman pou ta vle peyi sa a, li gen sekirite ladan? Bon, kòman pou ta vle, jodi a la, pou kidnapin nou gen la pou l rezoud? Lè ou genyen yon enspektè dimisyonè jiskaprezan li nan li nan tiyo prezidan epi li fin tiye prezidan an kounye a li tèlman alèz li yo toujou yo toujou kenbe l nan pòs li pa bliye se Frantz Elbé ki direktè lapolis yo toujou kenbe l nan pòs li e tank yo pa kenbe l nan pòs li kounye a la pou ta menm jodi a la pou kesyon kidnapin nan pou l ta diminye kòman ou pral mande m pou yon enspektè dimisyonè Sa nap viv la koman fè pou nou pa genyenl lòt ke nou pran dròg dilè nou mete minis de la jistis lòt ke pran kidnapè ou mete minis enteryè lòt ke pran Ariel Henry li menm malgre tout sa yo di de nèg yo li te toujou kenbe yo e Ariel Henry bò kote pal nou l site nan asasina yon prezidan e pa bliye Ariel sòti nan yon ekip ki rele inite verite e se sèlman nèg ki kriminèl asasen ki te fè pati sa. Bon, jodi a, ann al gade volim ensekirite ki genyen nan peyi a. Ann al gade to, ann al gade konbyen fwa nou wè Ariel Henry bò kote pa l, ou wè li vle rezoud pwoblèm sa k genyen la. Ou wè olye li rezoud li, ou wè pwoblèm nan vin pi mal. Kounye a n ap konprann dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse la, n ap kòmanse ap konprann dezòd yo pi byen. Men, gen yon lòt bagay Jimmy pou n al eseye konprann. ki ta nan asasina Prezidan Jovenel Moïse kounya an nal gade pou wè kounya èske se pa yon divèsyon kap fèt la nap pran ti reken yo nap foure yon kote nou pap janm tande yo oubyen lè nap tande moun pa menm konn sak sòti enben gwo reken yo enben manman penba yo nap kite yo de kote an atandan nou fè tan pase e jiskaske nou abouti dosye a. Fò nou trè pridan. Tande, mwen menm m di nou sa, pandan m ap bat bravo mwen menm, lè yo pa bat bravo, m poko fin bat bravo nèt paske mwen m ap tann jiskaprezan. Ban m 2 bank, 2 bank ki te dakò asepte yo te ba lajan nan dosye asasinaa. Jiskaprezan, yo pale de 2 bank, yo poko janm di nou ki bank non. Kòm nou di nou ki bank non? Ou pa konn, pa gen plizyè bank anndan peyi a? Gen plizyè bank, men yo di de gen de bank. Men jiska prezan gen gen de bank. E nan de bank sa yo, gen de non kap site nan kesyon nèg ki nan bay loutyon nan peyi a, e gen youn ki demisyone. M pa konn si se li. E gen yon lòt ankò, yo di kòman fè non l pa ko jiska prezan nan kesyon entèdiksyon, nan kesyon sanksyon kap pran la. Men, ann reflechi byen pou wè. Enben, kounye a, si gen de bank, kòman fè jounen jodi a jiska prezan, bank sa yo poko kapab revele? Men, nou pa bliye non, yo di gen des entreprises ankò ki te nan bay kòb, men jiska prezan, non antrepriz yo poko janm site. Ayiti, sa vle di jodi a, enben, gwo reken yo, nèg ki te finanse asasina, se yo m ap tann. Se yo m ap tann, paske. Pa bliye se pa e pa di mil goud, e pa sen mil goud, se dè milyon dola ki te depanse pou te kapab asasine Prezidan Jovenel Moïse. Men, kòmantè bay mwen tande lapolis di gen 11 polisye ki e a y ap chache aktivman. Men, si gen 11 polisye y ap chache, enben ankèt la pa bon. Paske asasina yon prezidan, pa wè nou konbyen polisye arete deja? Fò yo di m, Konbyen y ap chèche? Paske, jodi a, pou w di yon prezidan ke depi l kòmanse nan Taksim, USDPS, e pran tout tan sa, tout sa li te genyen nèt, yo chak te kontribye. Paske, depi nan sòti kay prezidan, rive nan palè nasyonal, e chak pwen prezidan pase, enben, tout pwen sa yo, Madiba ladan yo, gen anpil a yo ki te nan konplo a. M bat bwavo, kèlke pa, yo fè m idantifye 2 non. Men nan 2 non yo, gen youn la, gen youn la ki enpòtan pou mwen, se enspektè divizyonè Emmanuel Louis, ki te afekte nan komisarya Dèlma, men byen konnen ki Dèlma. Èske se Dèlma 33? Paske, m byen konnen ki Dèlma, paske depi kèk tan la, Dèlma 33, li retounen yon kote ki fè zak sou moun, tiye jounalis, m byen konnen si se la. Fò nou di ki kote nan Dèlma ki te afekte, e la ankò,